M espere ke tout bagay anfom pou nou. Se parti pour les informations Molay Ortiz Mieses 32 lane yon resòtisan dominiken yo arete li nan Pòtoprens 5 kièm aveni Bòlòs pou enplikasyon prezime nan zak kidnaping ak asosyasyon malfektè. Nan sans sa, daprè enfòmasyon ki releye pa kowòdinasyon de près. Relasyon Piblik pnh la mèkredi 22 jwen 2022. Molay Ortis Mieses enstale nan peyi Dayiti depi 10 an. Aprè li te fin arete plizyè fwa nan peyi orijin li pou enfraksyon sila. Dominike sa a entegre gang Carlos Petit Homme alyas Ti Makak ki baze nan La Boule. Li te twazyèm chèf band ame sila. Daprè Lapolis prezime bandi an fè konnen li patisipe nan asasina enspektè divizyonè Jean Diery Toussaint nan dat premye janvye 2022 nan Laboul 12, lokalite Fesa. Li fè konnen tou li te gen omwen 8 endividi manm gwoup Ti Makak la ki yo menm te atake Bakòp sou komisarya Tomasen an avèk fizi daso. Molaï Ortiz Mieses ki kèk mwa pli ta pral antre nan baz Ti Lapli. Se konsa enfòmasyon yo tonbe, se nan Gran Ravin e li vin bra dwat Ti Lapli. Pou kwè li la, resòtisan dominiken an, li nan direksyon santral polis jidisyè pou kapab reponn kesyon anketè yo. Sa se konsènan dominiken sa ki li menm entegre. Gwoup gang nan peyi Dayiti. Pa ke Dominiken sa selman, paske genyen lot Dominiken ki an kelke sot entegre plizyè gwoup gang e anpil nan yo deja jwenn lanmo yo nan peyi Dayiti. Aktivite gang nan telman rantab nan peyi Dayiti, ou we menm lot nasyon yap rekrite pou kapab antre nan antrepriz sila. Tet chaje. Gen yon revelasyon Guerrier Henri fe yè. atravè emisyon Boukante Lapawòl Radyo Mega. Men fò n di nou ke ekip la li menm, Guerrier Henry te de pasaj a Mirebalais. Se la emisyon an te difize epi ki te pase nan Pòtoprens sou Radyo Mega. Revelasyon ki fè kwè ke, ebyen, Mesye izo yo la ap fè konplo pou kapab al kraze prizon penitansye nasyonal. Tout bagay deja planifye paske sèzòm la ki yo menm genyen machin lapolis nan men yo, ki genyen inifòm lapolis, donk y ap pote boure nan prizon an san ankenn difikilte paske ou kapab mete nan tèt ou se lapolis k ap vin fè travay li. Mwen pa konnen si se vre ou pa. Men ekoute nan peyi Dayiti, depi genyen yon rumeur a propos de yon dosye kelkonk, ebyen fok gen prekosyon ki pran. Nan menm emisyon sa, li mande minis jistis lan Berto Dorcé pou wetire kol. E m pa konnen si son jimnastik li fè oubyen yon kout pokè paske lè li di ke apre egzamen bakaloreya, Ministè edikasyon nasyonal la, l ap demisyone. Paske, jan bagay yo ap mache la, gouvènman sa a p ap fè anyen ki serye. Tout moun ki nan gouvènman an oblije ap gade Ariel Henry, epi yo menm tou, yo antre nan menm panye a. Antouka, bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Bagay yo vrèman rèd. E pou kwen li la nou pral kite w avèk enfòmasyon k ap domine aktyalite a epi apre n ap vini pou n kapab boukle. Pwojè lwa sila ki gen rapò ak pwoteksyon lansè dalèt, denonsyatè epi temwen ak koripsyon patisipe de volonte gouvèneman an epi direktwa ULCC a pou mete an plas mekanism k ap kontribiye nan lit kont koripsyon nan peyi Dayiti. Se yon kad jiridik ki elabore konfòmeman ak trete e lwa entènasyonal Ayiti siyen nan kad lit kont flewo sila, daprè direktè jeneral ULCC a ki soulinye wòl fondamantal denonsyatè e lansè dalèt nan kad konba sila. Sur l'avant-projet de loi portant le libre accès à l'information, l'ULCC continue cette belle et utile aventure en élaborant conformément à l'article 18 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption cet avant-projet de loi phare visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Pwoteksyon eleman ak koripsyon nan enstitisyon nou yo revele endispansab nan pèspektiv sila a, si n ka kwè deklarasyon nimewo 1 Inite Lit Kont Koripsyon an, ki etale nati pwoteksyon ansanb sitwayen ki angaje nan demach sila ap genyen bocoter l'état dans quatre documents si là. Des mesures de protection suivant le texte soumis ce matin à votre appréciation? peuvent prendre plusieurs formes, telles que la surveillance policière, le changement de résidence ou dissimulation des coordonnées. Et dans les cas exceptionnels, cette protection peut être appliquée de façon extraterritoriale. le chanjman didantite, lasistans medikal ou psikolojik e lapui finansye kant se nesesè. Komisè gouvènman an bò kote Kou Kasasyon nan pawòl li pran nan sikonstans lan salye inisyativ l'ULCC a, yon inisyativ ki daprè Maître Carl Vincent Jean vize ranfòse lit kont fenomèn koripsyon an nan peyi Dayiti. L'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, se fòs depi sa miz an plas an 2004 de ralentir, de diger, d'enrayer le fléau de la corruption à travers le pays, à côté de l'unité centrale du renseignement financier ICREF, ainsi que le système ainsi que du système judiciaire haïtien dans son ensemble. Amos Augustin, bò kote pa l, estime dokiman sila a reprezante yon kad jiridik nan zafè goumen k ap fèt kont fenomèn sila a. Adopsyon pwojè lwa sila a ap ankouraje plis moun et à mettre le cadre juridique national de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, notamment les directives techniques adoptées en la matière. N apre aple, avan proje lwa si la fe pati yon seri dokiman ki vize renforse sistem normatif goumen kont korupsyon an, Si n ka kwè deklarasyon Hans Ludwig Joseph. Ou ap pale de dwa de lòm, m panse ke lan bagay sa fò nou kòmanse demistifye tou sa k ap di yo la a se sijè. Nou panse ke si gen yon defans de dwa pou fèt, se pou n fè yon defans de dwa zimen, de imen, de dwa imen nòmo, de dwa sitwayen nòmo. Men depi w depase kad ou nan pa fè de defans dwa vagabon non nou an defann dwa moun yo nou sòm 12 milyon dayisyen sou le teritwa apeprè ok donk ou ka byen 10 milyon se bon moun mon dye sa se defann dwa yo nou pa pral kraze sa yo la kap mennen pezible vi yo ou an pral defann moun ki pa sanse defann dab la bon donk mennen ke moun yo fè komisyon komisyon poukwa fè Vwala yon mesye ki komisè de gouvèneman epi li di w ke kounye a zòn pa l la puiske il saji de se yon n ap viv vrèman letablisman de yon mafya ok e kote ke ap gen parenn ap gen chèf gang ap gen chak moun pral okipe teritwa yo men nan kisa nou tonbe la kounye la ou se twouve la lwa ou se twouve la vrè lwa ou se twouve la defans dè dwa de se ki son aple a èt lè viktim de sèt hòrd de bandi ki kap etabli yo. Ou konprann? M pa konn sa komisyon sa a pral bay. Èske se yon yon je ap fè pou eseye wè si yo kapab evantyèlman wetire lòt la? Non! Se pa sa. Se pa sa k enterese nou. Sa k enterese nou kounya, an nou wè sa n ap fè pou peyi nou. An nou wè ki sitwayen k genyen ki kanpe kont kontre se ki nè pa akseptab. An nou wè, se sa pou n gade. Donk m pa wè, m pa wè yo nan defans dwa moun tout moun. Si yo te nan defans dwa moun tout moun, gen anpil bagay yo ta fè deja e ke m pa wè yo. Si n ap jije apati de rezilta, apati de fè, nou panse ke la repons è evidant ke afè Bini an, yo te dwe bliye sa nan tout diksyonè pa nou. Si nou jije apati de rezilta, paske lè rezilta san kanmenm pwoban e yon pwouve ke sèjans dè Nasyonzini nou absoliman ryen fè vrèman pou amelyore lasitiyasyon nan peyi nou. Donk pou nou menm, nou pa wè anyen ki jistifye renouvèlman yon manda bay moun Nasyonzini yo, notamman pwolongasyon BINUH an ki apwouve ke li pa reyalize anyen. Paske lè w swiv koub kriminalite a, koub anfèt decheyans ke peyi nou ap viv, kou mizè la, le kou de l'inexistans pratik de polis nou an oubyen de bon de jan de nòt arme si w vle fas a banditism nan kap gagne li menm lè ri, nou wè ke pa gen anyen ke yo pote pou nou. Pou nou menm nou panse ke nou vrèman kòm Ayiti. Si nou sòm yon peyi kote dirijan nou yo se son erije an de vilgè mandyan kap aksepte nenpòt ki sa ke etranje yo ba yo, donk se la ke nou menm popilasyon nou menm nap sibi enkonpetans, ensousyans e kòm m tap di w la a, non patriyotism de dirijan ke nou genyen yo. Sa vle di nou pa wè ke moun yo ke gen ke nou gouvènan ke nou genyen yo ap eksprime le fèt ke yap defann enterè Ayiti. Moun sa yo yo montre w kareman que yo sous l'obédience étrangère et que yo pas là pour ça. Personne ne doit que dit ça que a ce yo. Donc, pour nous-mêmes, au niveau pour question pour faire renouvellement béni, hein, nous trouvons que ça ne devrait même pas être sur le tapis. Et c'est malheureux que même et, sur la tribune des Nations Unies, que nos représentants, enfin, du, du moins pas nous, mais les représentants de notre pays sont ceux-là à vraiment exprimer à la face du monde leur incompétence et vraiment attendre la main, non pas pour avoir une affaire euh, euh, euh, paritaire, mais comme le vulgairement dit encore, c'est dommage que nous perdions perdu la face de plus en plus. Donc pour nous, notre réponse au renouvellement de contrat binu, là, ça ne tient pas du tout la ligne. paske se pa paske nou prevwa lavni an, nou kab konn sa k kab rive, piske nou konn ki sa ou fè deja. Nou konn sa ou fè deja a, nou konnen lè movèz tras ki son reste avèk lokipasyon de de sè zenstans entènasyonal de nòtre teritwa. Pa kont, sa nou gen pou n fè, kote pou n te mete kanson sou nou, se pou n di nou bezwen yon lame, an nou monte lame nou pou pouvwa defann le teritwa fas a bagay sa k ap fèt, k ap dewoule l devan n, se spectre de carnaj ki kab ap vini puiske nap gade koman ke alèz alèz ke bandi yo ap ganye du teren sou not teritwa. Sòti premye janvye rive jiska 19 jwen ki alò premye mwa nan ane 2022 a genyen anviwon 25 a 26 polisye ki mouri anviwon selon de kont ke nou gen o nivo Synapoh a. Nou kwè ke se yon bilan trè loud pou lapolis nasyonal Dayiti, paske se pa yon rekò ke nou kapab di nan sa ki gen awè avèk polisye ki viktim. Non sèlman gen de polisye ki mouri, epi gen yon kantite de polisye tou ki kouche sou kabann lopital ki ap pran swen. Se de polisye bandi atake, swa Lè yo pral travay oubyen pandan ke y ap sot travay ou pandan ke yo nan yon nan yon pwen fiks. Nou menm onivo Sinapwa, se yon bagay ki ke nou ke nou deplore anpil pou fason ke polisye ap mouri jodi a ki pa fè enstitisyon an byen e ki rive nan yon nivo tou ki Demoralize polisye yo tou pa rapò avèk jan ke kòlèg yo, yo menm yo ap mouri. Sa fè ke nou lanse yon mesaj bay otorite yo atravè peyi a. Paske youn nan konsta ke nou kapab fè, sa pa di sosyete a anyen, polisye ap mouri chak jou, sa pa di sosyete a anyen. Sa pa di leta ayisyen anyen tou pa rapò avèk jan polis yo ap tonbe an kaskad konsa. Li enpòtan pou ta genyen. On ansanm de bagay ki ta fèt. Dote lapolis a de mwayen nesesè, efikas, adekwa pou l kapab trennen fenomèn ensekirite a. Paske sa k ap pase la, se de atak ble. Bandi yo sible dirèkteman de polisye pou yo atake yo. E lè yo sible yo, yo atake yo. E polisye yo viktim vre. Kidonk, Leta kwaze bwa l, li pa janm di anyen, ou pa janm. Tann yon nòt ki sòti o nivo gouvèneman pou pou konnen ki sa ke y ap pran kòm desizyon. Nou menm nan Synapoh a, n ap lanse yon kri dalam bay otorite yo nan Leta a, nan wo kòmandman lapolis la, fòk yo degaje yo kou mèt Janjak pou yo frennen vàn san sa k ap koule nan enstitisyon polisyè la. Efektivman, se de polisye ki mouri pa bal, de polisye swa ki nan operasyon ki mouri, swa Bandi tire dirèkteman oubyen bandi tire sou machin yo, yo pran bal, yo bay twòp san, y al fè operasyon, yo mouri. Epi tou gen yon kantite de polisye ki kouche sou kabann lò lopital. Mwen menm mwen gen 2 kesyon m ap poze kòlèg polisye mwen yo pou m di yo, jiskilè n ap sispann, jiskilè n ap mete nou ansanm pou n frennen bann san sa a k ap koule lakay nou antanke polisye? Jiskilè nap frape pye nou atè poun di se twòp atò nou viktim twòp. M panse ke dwe gon bagay ki fèt, polisye yo dwe pran responsablite yo paske nou wè leta pa vle fè anyen pou frennen fenomèn ensekirite a e fenomèn ensekirite a rive sou tout moun, popilasyon an paka vakye avèk okipasyon l, polisye a depi l nan lari li pè, gen dè zòn ke polisye a pè al al travay, m panse ke li pa ta dwe konsa antanke yon fòs de lòd. Nou menm nan Synapoha a, n ap lanse kri dalam nan pou pèmèt ke dirijan yo pran responsablite yo, asime responsablite yo pa rapò a sa k ap pase la jounen. Vire a ansanm ak tout lòt pati politik, regwoupman ak tout lòt òganizasyon sosyal yo ki rasanble la a Ak anpil lòt ankò ki nan 10 depatman peyi an ki pa ka la, nou angaje n nan batay pou n libere peyi a anba sistèm politik fewòs sa a ki fòse lajenès ale kay vwazen pou ale chèche moso lespiksyò ak moso pen ki souvan pa retounen vin jwenn paran yo paske yo gentan mouri. Nan sans sa a. Men ansanm desizyon nou pran tèt kole youn ak lòt. Nou bay PM Ariel Henry, Premye Minis defakto a, nou ba li yon mwa pou l mete pwosesis elektoral la an mach. Nou bay gouvènman defakto a Yon mwa pou mete kanpe yon komisyon ki konpoze ak moun onèt pou jwenn yon metòd pou ale pale ak gwoup moun ame yo pou kreye yon klima de pè nan peyi an pou popilasyon ayisyèn nan kapab sikile nan peyi an annatandan eleksyon fèt pou gon leta responsab ki konpoze ak moun entèg ki pa nan kòripsyon, ki pa t nan vòlò, ki pa t vle kraze peyi a deja, ki gen men yo pwòp pou vini fè dezameman san mòdòm nan peyi a. Nou mande tout jenn fanm, jenn gason, tout granmoun ayisyen nan 10 depatman peyi a, nan tout komin yo, nan tout seksyon kominal yo ak nan tout katye yo, nan tout zòn yo, nou mande nou leve kanpe, òganize nou an komite 50 pou n kontwole zòn nou yo epi kòmanse jere yo. Nou mande tout pastè nan peyi a Tout ougan ak tout manbo ki nan peyi an, tout franmason, tout prèt katolik, nou mande nou bay peyi Dayiti yon kout men nan fason ke nou kapab. Nou bay 3 mwa. Si gouvènman defakto a pa fè anyen nan sa l egzije la yo, nou pral kanpe nan jou k ap vini yo yon lòt jan nan batay la jiskaske n rive libere peyi an de gouvèneman fewòs la. Clément Nallier fut donc un médecin et un historien, et un historien de valeur. Nous allons le voir. Comment l'ai-je découvert eh C'est simplement en effectuant des recherches sur d'autres, d'autres historiens comme lui, qu'en des journaux des années 40-50, et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je tournais des pages et des pages, revenaient des études signées docteur Clément Lanier. Je les ai notées et j'ai consacré un temps pour les lire complètement. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que nulle part il n'est question dans aucune histoire de la littérature haïtienne du nom de ce saint Peut-être cité dans un, dans, un, dans un des manuels, mais vraiment cité. Alors que cet homme, en feuilletant, en lisant, en approfondissant ses recherches, je me suis rendu compte que premièrement, il a été sans doute l'un de nos premiers historiens à se pencher sérieusement sur nos relations d'État à peine né en 1804 avec, je dirais, des conspirateurs de la zone qui voulaient libérer leur propre peuple, particulièrement de la domination espagnole. Clément Dallier avait écrit sur la révolte des esclaves à Cuba, ce qu'on appelle la conspiration de José Antonio Aponte en 1812. Et cet Aponte, d'un la façon dont il écrit, il rappelle étonnamment Bookman. Il suit comme lui, à Cuba, on dit, un prêtre de Cabildos. Il se formation il s'est sérieusement inspiré des méthodes d'organisation qui vont donner naissance à la révolution du saint parce qu'il fut un grand lecteur de l'histoire récente de la colonie du saint qui avait chef de la planète atlantique, il s'en est grandement inspiré. Il a tissé des rapports à toutes les sociétés franc-maçonnes de Cuba, et c'est ainsi donc qu'il a jeté les bases de cette vaste conspiration qui fut